Genèt anfanmi manyen yonn manyen tout medam se mesye misye sòti nan silans li el fè gwo deklarasyon ke nou pral envite ou tande nan video sa medam se mesye ebyen babekyou ki li menm bay vrè rezon ki koz genyen batay ki eklate antre je pèp ak jenèf e selon sal esplike ebyen se ta yon sèten kenn pès ki li menm ap fè kidnapin sou Bèlè, epi sa w tande a la a, li fin plen lajan epi l atake Jenèf an fanmi e nou konnen Babekyou, ki li menm, enben depi w atake l, l ap mete bagay sou ou, enben se youn nan rezon ki fè te gen anpil bal k ap tire e sou Channmas la, tou prè Palè Nasyonal, Ariel Henry te panike, bagay la te dejenere medam e mesye, enben se te Jepep ak Jenèf ki yo menm t ap twoke kòn yo, Selon sa Babekyou li menm li fè konnen. Ebyen nan videyo sa nou pote pou ou la a, nou pral fè w tande divès deklarasyon chòk ki Babekyou li menm li fè pandan l pwofite site non kèk gwo otorite nan peyi a, ebyen ansyen senatè Youri Latortue medamzemesye, Reginald Boulos ki sove kite Ayiti, ebyen Babekyou ki li menm te toujou di Reginald Boulos se afè pa l, ki konn voye lajan ba li, ki konn voye moto ba li, ebyen Youri Latortue ki konn ba l ze. E gen divès lòt ankò ki toujou bay Babekyou bon jan bagay, enben fwa sa a Jimmy Cherizier li menm pa mete dlo nan bouch li pou l pale koze. E se tout sa yo ke nou pral envite w tande nan videyo sa a zanmi fanatik tvlakayhaiti.com yo. Lòt gwo nouvèl ke nou pote pou ou la a nan yon e repòtaj ke lapolis la li menm li fè jodi a la a, Enben konsènan yon rezo de brakaj enben ki li menm genyen 5 moun nan rezo sa a, enben rezo sa a yo menm yo spesyalize yo nan kesyon brake moun. Ou sot labank, ou sot dè kòb, e sa w tande a la a le pli souvan se moun anndan bank yo ki rele rezo yo deyò a pou di yo men tèl moun ki sot nan bank lan, li gen tèl rad sou li, enben pase wè l. Enben jodi a la lapolis ki mete lapat sou gwoup sa a enben ki o total de 5 enben ki gen ap reponn kesyon la a dcpj medam e mesye ou pral sezi tande koze k gen nan la repiblik ou menm wa kite komantè w anba video sa a pou di nou kisa w panse e pou di nou tou eskew abòne deja avèk tvlakayhaiti pwen kòm Nou vle avan semèn nan fini pou nou rive 100 mil abòne e nou konte sou sipò chak grenn sitwayen, sitwayèn ki yo menm pral ebyen sipòte nou nan fason sa. Bòn ekout tout moun, ou sou tvlakayhaiti.com, nap rejwenn ou pou yon pwochèn videyo. E nap salye e pèp ayisyen an nap salye entènot yo e. Pa gen okenn goumen ki releve. Paske jodi an, nou menm nan fòs revolisyonè jenè Fanfanmi e alye manyen youn manyen tout, e nou kite tan an pale pou nou, pou tout moun wè ki kantite manti yo te konn ap fè sou nou, di se Jovenel Moïse ki peye nou lajan pou nou ka al pran kontwòl Bèlè, se Jovenel ki peye nou lajan pou nou pran teritwa pou li. Jodi a pa gen okenn goumen. Gen yon evade de prizon ki sove nan prizon sivil Kwadèboukè le 25 fevriye 2021 ki rele Sanon Kempès ki chwazi ap fè pil kidnaping li sou Bèlè jodi a se pa sa k koz goumen ki genyen an la Kempès ap fè kidnaping pou yon rezon pou yon lòt ke nou menm nou pa ka eksplike paske fòs revolisyonè jenèf an fanmi e alye man yon man tout aladefansif nou pa gen pou nou atake okenn moun nou pa bezwen okenn teritwa ou p ap janm wè yon zòn G9 gen kontwòl pou n pral atake yon lòt zòn pou n pran teritwa. Chak jou Kempès leve, tire sou anba Bèlè, tire sou Dèlma 2, tire sou Dèlma 4. Chak jou li mèt tire, nou menm lè konsa nou pa janm reponn. Jiskaske yè li fè yon kidnaping, li fin kidnape yon Simo, li kidnape yon dam ak tout pitit li, e ke lajan l twò bèl, epi l chwazi ouvè kout bal sou ri Senmaten, Plizyè moun pran bal, plizyè moun mouri. Otomatikman moun yo pran bal yo mouri epi nou menm nou chwazi bay Kempès yon repons. N ap pwofite de Kamerò lan pou n mande moun Bèlè, silvouplè, resezi nou kontrèman avèk manti moun t ap fè sou nou, t ap fè kwè ke Se bèlè nou bezwen pran kontwòl se jovenel ki peye nou lajan pou nou pa bezwen kontwòl bèlè jenèf pa bezwen kontwòl okenn kote nou jis bezwen ret lakay nou pou nou viv tankou moun jodi a nou bezwen moun bèlè ka desann dèlma 2 pou yo vin danse nan pati koul menm jan moun dèlma 2 ka moute bèlè al danse rara m jodi a nou pa ka kite yon evade prizon ki te kondane apèpetite pou kidnaping nap pwofite mande ariel henry sil gon ti kras lidèchip toujou. Byen ke nou konnen ou se yon gouvènman defakto, ou ilejitim, si w gen yon ti kras karaktè toujou, n ap mande Frantz Elbe, si w gen yon ti kras diyite pou sove toujou, fè sa non ke m pèsekite moun Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, moun anba Bèlè an repo. Paske nou pa bezwen gè, nou pa bezwen goumen. Gè pou fè kisa? Goumen ak moun Bèlè pou fè kisa? A moun ki sanble avè nou? Jodi a nou pa sou goumen a moun ki sanble avè nou. Se sa politisyen te fè moun kwè. Se sa vakabon tankou André Michel, Nenel Cassy, Marjorie Michel, Rosemila Petit Frère, Don Kato, Youri Latortue, Reginald Boulos, Dimitri Vorbe yo k met sa k gen la jodi a nan peyi a. Nan bay moun manti, Pierre Esperance nèg sal, nan bay fè fo rapò, di m fè masak Lasalin ki met peyi a nan tout dezòd nou ye jodi a la. Tanpri souple fè sa nou ke m pèskite nou an repo. Paske nou menm nou gen ase mwayen, nou gen ase kapasite pou nou defann tèt nou. Jenèf ap defann tèt li. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, ap defann tèt li. E n ap defann tèt nou avèk anpil fòs. E nou gen kapasite pou nou defann tèt nou. Se poutèt sa, n ap mande ankò yon fwa. Pou tout moun pran nòt de sa kap di la. Nou pa nan goumen a moun bèlè. Nou pa atake bèlè, nou moute bèlè nal pran kontwòl bèlè, nal pran kontwòl teritwa. Nou pa bezwen sa yo. Nou pa bezwen anyen sou bèlè. Sa ki gen bèlè pou nou pran. Sa di nou pa bezwen anyen bèlè. Tout se moun kap fè manti. Kap fè moun kwè ke nou bezwen pran kontwòl bèlè. Bèlè tounen yon fwaye kidnaping, nou met fè kidnaping nou. Ke la polis, ke leta pran responsabilite l avè nou. Nou menm nan Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, nou menm anba Bèlè, nou pa gen pwoblèm avèk nou pou afè kidnaping nou. E mwen di nou pa gen pwoblèm, fè kidnaping nou. Paske Liliane Pierre Paul e pil jounalis Jean Mona, m sonje nou te di konsa e ke moun Bèlè e defann y ap defann tèt yo, se wòch e bib ki nan men yo. Jodi a fanmi tout moun ap viktim. Dèlma 31, Dèlma 33 la, E lakou nèg yo pou yo kidnape moun fè pil dezòd Jodia e nou k met peyi a nan sal ye la pa gen anyen anyen k pa genyen pa gen okenn gè pa okipe moun kap vin fè w kwè gon gè pa gen okenn gè. Kòd operatwa rezo sa se rantre nan bank fè kòmsi y ap fè tranzaksyon alòske an reyalite y ap veye kliyan ki vin retire gwo lajan nan bank lan pou rapouswiv yo epi rale zam sou yo brake yo. Pandan yon jounen, moun sa yo ka fè plizyè vwayaj nan bank lan jis pou kontwole kliyantèl la. Malgre kamera siveyans yon bank nan kapital la tabli evidans moun sa yo enplike nan aktivite sa, y ap plede. Se toujou konsa wi lè yo mare vòlò ak bandi ki pa sispann teworize popilasyon an. Christin sans peur. Anba kòd. Se pratikman sèvo rezo a. Misye fè prizon deja pandan 2 fwa. Nan machine menm te ye. Non koze yo regle la. M pa pa rapò kouzenm ki te gon zam sou li. Selman sa? Wi. Ou te fè prizon deja non? Wi. Yo a ki kote? Penitansye. Ah bon? Wi. Pou kisa? Epa bon m te gon evade nan machine wi. Lè sa a nou ta pral Mibalè, nan Sodo. Ki kote ou te rete lè sa a? Lè sa a m te rete Dèlma 42. Dezyèm fwa a, yo pran w lan? Non, dezyèm fwa a, nan lari yo jwenn mwen, yo pa aprew di, di m pa t lage legal. Ah, men so ou te sove! Non, pa rapò, jij la te voye m lan jijman, epi yo te bagay, se sa. Peterson Guillaume, alyas Toto, misye gen 43 zan, Se sou li lapolis jwenn pistolè sa a. Li deklare se yon kad nan ministè a ki te otorize l pote zam nan. Bon, lè polisye yo vini, yo di nou kanpe anba pòt lan lontan. Se motif lan. Kounye kouzen m nan di ke machin nan t ap chofe dayè l te rele. Kouzen w lan kòman w di l rele? Sanpè Kristen. Èske w okouran e pa premyè fwa yo gen kontwòl nou nan kamera sa a? Pa nou, mwen menm m pa e premye fwa m vini nan ba pop bon nòmalman e pa premye fwa m vin anba pop lan men premye fwa m vin anba pop la avèk kouzen m nan kounya m tou pran monte ansanm avè l li di m men kisa l pral fè aprè sa pou l bay bòs yo machin nan pou aranje e ti dam sa te vin pran kòb lan men l kòb mennaj E ou menm poukisa yo repwoche w? Bon yo repwoche m e detansyon zam ilegal. E lè yo wè w nan videyo a, kisa yo di w? Bon, o preyalab m te di ke m pa te nan machin nan. Se wè m wè kouzen m nan ke m te rele l, m al pale avè l. Ou konprann? E aprè sa, videyo a montre w te anndan machin nan? Wi. Eske ou pa mete moun ki te ba w otorizasyon pote zam nan okouran de sa t rive w la? Premye sa e li menm ki voye avoka pou mwen. Ou di m sa l te pèmèt li fè li fò jwenn. Li te avalize m e achte zam nan epi pou m te ka travay. Li ba w otorizasyon pou w pote zam nan, li ba w mwayen tou pou w achte zam nan. Bon se pa li ki ba m otorizasyon, se ministè de la jistis e li menm ki ba nou badj ki otorize nou pou n pote zam. Men non, kiyès ou te di te ba w, ki ba w kòb la? Direktè depatmantal sant lan. Kòman misye rele? Tènizye Jeral. Kòman? Tènizye Jeral. Misye toujou la? Non. Pierre foufoun. Se mennaj Christin Sampeur. Li di li pa t okouran misye te nan aktivite brake moun e se legliz li rankontre ak misye.